Bonjour bonsoir la famille Nou antre lakay ou Kom toujour E finalman n kapab di nou antre san frape paske ou ba nou pouvwa sa Gras a lyen ke nou tise avèk ou depi kèk tan Jodia la Nap plase emisyon sa. Nan kad La Voix des Opprimes e emisyon sa ap mennen nou dirèkteman nan mache Kwadèbosal, rue Makajou. Machann yo lase, machann yo dezespere. Isit la se egzasperasyon total. Anpil machann leve lakay yo chak maten, se la a yo brase, se la a yo jwenn lè debou. Anpil nan yo. Se kòb eskont ki nan men yo. Mwen toujou di sa. Anpil nan yo, se labank y al pran ponya. Men yo la. Anpil nan yo, se nan men kèk patikilye yo pran ponya. Genyen ki gen chans, se ti kòb pa yo y ap mennen aktivite sila. Men tande byen, lè w ap vann nan yon mache, ou konn genyen kliyan. E jounen jodi a la, parapò ak yon pwoblèm ensekirite, pa gen yon grenn kliyan ki mete pye. E ou menm tou lè w vini la a, ou riske. M ap di nou byen, dènyeman an gen yon fi ansent ki pran yon bal. Chans pou li, bal la pa tonbe kote pou l fè twòp malè. Li bay anpil san. L al lopital, rive lopital, yo fin opere l, li akouche. Dye swa louwe. Genyen yon lòt fi li menm dènyeman la nan batay ki te genyen an ki pran yon bal nan tèt, sèvèl li ouvè. Machann yo kouri. Èske w konnen, lè batay la mete pye konsa, anpil machann konn kouri kite machandiz yo atè a. Y al kave kò yo yon kote epi apre de twa zèdtan, si nèg ame yo ba yo chans, yo retounen yo vin ranmase ti rès machandiz lan epi pou y ale lakay yo. De fwa genyen ki pase yon jounen yo pa vann pou yon pyas. E medam yo, medam kap fè komès yo toujou gen yon reyalite nan tèt yo, nou pa depann de gason sèlman. A la mezon nou kontribye, nou fè manje, nou lave, nou pase e si gen yon bagay ki manke pandan nap achte l, ebyen ti ekonomi nou fè nan lajan sòl la nou bay li. Donk ou wè lè yon fi ap vann, yon fi ap fè komès. Se pou kapab ede fwaye a. M ta kapab di menm a karant swasant dèfwa mari a p ap travay kounye a li vin san pou san. Men lè w retwouve w nan yon sitiyasyon kote ke yo pa ka vann akòz ensekirite, akòz bandi ap tire maten midi swa, sè le kalvè. Imajine w depi bal ap tire nan tèt Bèlè a ebyen l ap rive anba a. Machann yo pa gen le chwa. Eske w konnen gen anpil nan yo ki akize mesye Belair yo kòm kwa se yo menm ki te alorijin sitiyasyon sila paske anpil fwa yo tire nan direksyon mache a. Nou pap di plis. Nou pral kite w tande kèlke temwanyaj pwanyan anpil machann ki yo menm swete Pou otorite yo tande vwa yo, e, nan premye pozisyon, mesye ki gen zam nan men yo a, pou yo kapab tande vwa yo, se manman yo k ap pale avèk yo, se sè yo k ap pale avèk yo, yo ta renmen yo bay zòn sa yon chans pou aktivite a kapab reprann kòmsadwa. Lè Hal te gwo vant. Li mouri? Non, li pa t mouri. Nou te kouri san fwontyè ansanm avè l. Ansanm avè l la, li pa mouri. Li la. Men li pa vin vann nan, l akouche. Nou ta mande chanjman pou zòn nan, pou pa ta gen bal ap tire. Ou wè tout la yo te gen machann nèt. Tout machann yo leve, yo pa ka vin vann, pase y ap tire. Tire a twòp pou nou la, pase nou mande chanjman. Si la ta gen chanjman ta gen wout anlè pou nou pase nap ka degaje nou, nap ka peye lekòl pou timoun nou, nap ka ba yo manje pase pa gen moun kap ede nou, se nou fi ki nan lari a ki tout bagay. Ou mèt tande tande jan lari a ye a, gason pa ka reskonsab kay la sèl li menm, pase fò nou menm medam yo travay pou nou ka ede mesye yo nan kay la, pase lekòl chè, inivèsite chè. Tout bagay chè nan peyi a. N ap achte tout bagay. Kot on nèg ka reskonsab on kay pou kont li? Sèl li menm sèl. Fwa nou menm jan nou pote. Kwabosal pa gen kwabosal ankò. Pase kwabosal kraze pa gen lavil. Tout moun konnen lavil se gwo makèt peyi a ye. Pi gwo makèt la e kwabosal. Men si l kraze. Gade konèl. Gade sa yo nan vann nan. N pa yon non moun. Machando pè nan men nou. Men ak kisa n ap rejiste, ak kisa n ap viv? Nou menm tou nou gen manman tou, nou gen pitit tou, nou gen sè, nou gen frè. Se nan lari a nou va jwenn travay, nou va jwenn anyen. N ap mache san zespwa. Ki espwa nou nan lari a? E lari a ki espwa nou? Men si yo kraze l nan lari a lan men nou, kisa n ap fè? Moun yo pa vin achte lan men nou ankò. Pa gen moun ki vin achte nan men nou ankò la. Fò w byen gade la pa gen wout. Menm manje pa gen. Men ki sa n ap fè? Men si gen ti chanjman pou nou nou ta pale. Ou pa konprann sa m di? Tande mesye sa. E di jodi nou paka ret lakay nou vini la nan men pou Bondye fè fè tire a sispann epi pou nou ka chita pou tout moun pran plas yo pou nou vann se sa sèlman m tap di. Men eske gen machann ki konn viktim la lè gen tire? Wi gen machann ki viktim. Ok men e ou menm lè konsa kisa ou fè lè gen tire? Nou kouri. Men ou konn gentan ranmase? Non nou kite komès yo atè. Men eske pa gen moun ki konn pase pran yo lè n kite yo atè konsa? Non. Ok ok. E kisa w ap mande leta? Kisa m ap mande leta? Bon pou m ta renmen pou tirè a sispann pou tout moun pran plas yo paske gen anpil moun ki ale ki pa vini ki kite plas yo m ta renmen yo vini pou tout moun pran plas yo. Men di nou non, konbyen tan w gen depi w ap degaje w la anba lavil la? Bon sa fè lontan. Sa fè lontan. Fon ti pale nou de avan e kijan sa te ye? Bon avan nou pat gen anyen, lè pa gen ti ren nou vann trè byen. Men kounye a lè w gen dwa vini, lè w prale prete prete kòb machin pou vin nan lakay. Paske pa gen moun ki vin anba lavil la vin achte nan men nou? Non, pa gen moun ki vini. Antanke machann lavil la, kòman w ap degaje w? Degaje? Pa gen degaje non nan peyi sa. Nan peyi kwadèbosal la, pa gen degaje nan peyi Ayiti non. Menm lavi ou pa ka jwenn, menm veritab ou pa jwenn pou manje ni patat. Paske lavi a fini. Atravè de nèg Bèlè, sa y ap fè nan peyi sa la. Yo kraze ri Makajou plat. Yo soti Lasalin, yo ta travèse nan ri, yo moute sou Bèlè la. Yo di ke se manchèt kouto ke yo gen nan men yo, tandike. Chak jou yap touye moun, chak jou yap brize moun, lò Sen ap pati pa tout kote, travèse desann ri Makajou touye moun tout anba nan Kenskòf, touye moun tout anba Machanfè, yal touye moun jis anba Matisan, bal pase lal touye moun jis nan, lò Sen al touye moun jis nan stasyon Gonayiv wi. Ok ok Men antanke e machann e anba lavil la men konbyen tan ou gen depi ou depi wap fonksyone anba lavil la eske lavil la eske konsa lavil la te te ye oubyen se se kounya se konsa li vin ye jounen jodi a esplike nou kòm nou sot pase e divès kote la nou wè jan zòn nan depafini nèt esplike nou menm antanke yon ti machann ki gen eksperyans anba lavil la kòman sa te ye Kan lavi machin machann fini pou nou, pa gen afè machann ankò non. Pase tout sa k te nan men nou disparèt, pa met nan dife, yo fini tou nan de nan dechoukay, yo fini tou nan tout bagay. Lè w ap gade atravè mache ri Makajou, nou te gen yon ri Makajou posib, men kounye a pa gen ri Makajou ankò non. Se gras a Je nèf yo, ki lonje men k fò wè gen te twa grenn moun kapab travèse de gran ri rive stasyon Gonayiv de aviyasyon. Si e pa t nèg sa yo, ki te kanpe, ki te fè yon solo k te di men ansanm, len soutni lòt, pa t ap gen Kwabosal ankò, pa t ap gen mache. Tout bagay tap fini. Men kòm etan done moun sa yo, yo menm, gen ladan yo ki gen vizyon, ki al lekòl, ki panse, ki ap jere moun, ki ap ede moun. Yo mete yon ti soutni pou nou. Men si nèg sa yo pat kanpe, lavi nou te fini wi. Pa tap gen kwadèbousal ankò ni pa tap gen rimakajou non. Afè machann, ou vini maten an la, Depi nèg bèlè yo di w ba yo mache a se kout bal k ap vole, lò se n k ap tire se vole pou n vole gagè. Anpi yo gen gwo nèg opozisyon dèyè yo k kanpe dèyè yo k ap di se wòch avèk boutèy ke yo genyen. Nou gen pou te moutre w ke nou gen yon Youri la. Ki sa l fè k pi mal? Li mache ba ti machann e e e moun bèlè yo tize, ba yo kòb pou l kapab sible. lòt nèg Jenèf yo pou l kapab di yo k pa bon tandike menm kote l fin ba yo apredemen yo moute anlè a se kraze lage Lòsenn anpi yo desann Dèlma de la se mete dife kraze mete dife yo pase tout kote depi nèg sa yo pase yon kote. Se tras yo yo kite pran moun tou vivan a lave yo lage yo nan tou yo touye yo. Wap gade menm ti nèg kap bat beton, k pral nan kwadèboukè, k pral lòt kote, k pral travay nan mason. Nèg yo pran yo se al touye yo, ti masann pistach, machann dlo yo pran yo tou ale avè yo tou vivan. Lè yo jwenn moun nan yo di antèn yo ye. Se avèk mezi de prekosyon wi. Yon moun travèse. Se reziye avèk pa kapab wi ki vin lavil. Moun ki pa kapab al chili, moun ki pa kab pati pou yo ale. Se maten k paka ale sendomeng se yo k vin lavil la wi ou pa santi sa m vle di w la se konsa sa ye men lè m ap pale w de nèg bèlè a nèg bèlè sa yo se pa vrèman pitit dorijin nèg bèlè yo ye non yo soti lasalin yo soti tokyo yo moute y ale anwo bèlè pou yo fè gè a se ti gabriyèl ki voye nèg yo vini Melanj avèk de grenn nèg bèlè yo avèk yvon, ti jorèl, ti bonm, yo met ansanm la wi pou yo fini a mache a yo di pa gen dwa gen mache ditou non nan kwadèbosal e konsa yo fè l anpi yo mete avèk nèg kempès yo 90 yo pou yo fè sa w wè y ap fè e konsa bagay yo ye wi konsa yo ye pa gen kwadèbosal nou te konnen nou menm machann kwadèbosal nou te vote yon nèg ki te rele jovenel nou konnen l t ap di yon mo. nan kout kat la, lè w gade ou wè ou se dirijan, se ou k chèf w ap dirije, ou gade yon gwo nèg opozisyon kanpe jan y ap fè a la, ou gen yon opsyon pou yo, se swa w arete yo chèche yon kote pou mete yo, ou pa santi sa m vle di w la, nou ap mande a prezidan an, di yon mo pou machann kwadèbosal, di yon mo, paske li pa ka ap sitire nèg Bèlè ki tou pre palè k ap fè tout deva sa yo devan nan pi yo pa janm ka di anyen. N ap mande Leo Chal, kòm se chèf li ye, di yon mo nan pat la, ki sa nou ap fè? Lè w ap gade, si nèg kraze dife yo, y ap di k pa bon an, te fè menm jan avèk nèg Bèlè yo. Kwadèbosal te fini wi. Pa t gen mache non, si nèg Jenèf yo pa t kanpe, pa t kanpe konsa. Bagay la te fini pou nou. Nou ap mande, èske se Bondye k ap desann sou latè k pou vin di yon mo pou nou? pou mache Kwadèbosal retounen ankò kòm mache nou te jwenn an 92, 96, 98. Si nou p ap rejwenn mache sa a ankò, èske nou p ap jwenn ou? Te gen yon amelyorasyon, fatra te konn ap ranmase 24 sou 24, lave lari, nevè diswa, dizè diswa te konn ap pran nou nan mache. Èske p ap gen bagay sa ankò? Ou met, ou gen pou vann. Jou ou ta resi gen pou vann, ou pa jwenn moun ki pou vin achte nan men nou. Kote lavi sa prale eske lavi a fini. Nou ap mande a dirijan reskonsab peyi dayiti yo sa pou yo di pou nou an sa pou yo fè a mete men ansanm kore asosyasyon òganizasyon yo pou yo wè si yo te kapab mete mache a sou yon santyè de viv pou tout moun jwenn yon pen kontidyen pou yo viv e machann yo dwe Yo dwe kat Yo dwe tout avni yo Yo dwe tout bizoton yo dwe se la yo peye lekòl pitit yo se la pou yo peye kay yo se la avni yo ye kot avni yo ye si yo pa gen di yon mo pou gè sa k ap fèt ki pa janm fini yon gè enfini an. Sèl sa m kapab di kòm konklizyon, wè moun sa yo mouche leta m pa kwè yo janm anmède w yon jou. Depi yo ka jwenn yon espas pou yo vann an tout kyetid, yo pap gen pwoblèm avè w. M pa kwè y apral fè manifestasyon devan palè, devan ministè afè sosyal pou al mande èd. Non. Sa se de moun ki di ke yo reziye yo, yo aklimate yo ak fason peyi a ye a. Men yo kreye yon bagay kanmenm pou yo viv, pou yo pa plenyen nan tèt ou. Men, si w gon pitit lakay ou, epi w wè timoun nan kòmanse ap mennen aktivite pou l defann tèt li, pou l otonòm lè l bezwen achte yon tenis pou l kapab achte l, se siy de lakwa pou w fè, fò w ankadre l.